Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nou kontan avèk ou sou chanèl la, men jis avan nou kòmanse ekoute gen yon dosye m pa anvi pale ladann ankò paske a dè jan ki m'apèl, dè jan ki m'anvwa dè mesaj pou me dir RL prod bon antouka m pat fin twò apresye fason ou te entèveni sou dosye sila kèlè se dosye? Se sa n ta kapab rele veritable konfizyon ki genyen pa rapò ak kesyon 400 mawozo a sou dosye misyonè yo kòm kwa ebyen moun sa yo yo ta chape brèf epi gen yon gwoup moun ki di M kwè gen yon bon zanmi m ki se Anbwaz. Anbwaz di m, pa t janm gen kidnaping non. Tèt chaje. Bon, antouka nou konnen, lè enfòmasyon yo ap kwaze konsa, ben, sa vin mete anpil moun nan konfizyon. Donk, y a sèten ki diz ke pa t gen kidnaping. Ben, y a dotre ki aksepte ke te genyen kidnaping. Gen yon gwoup de moun tou ki yo menm dakò ke moun sa yo se sove yo sove. E gen yon lòt gwoup ki di ke, ebyen, se konfizyon. Otorite amerikèn yo ap chache mete nou. Brèf, on nè pa la por sa se maten. Men fò m di nou ke yè, alò nou konnen RL Prod la son moun ki trè fidèl e n ap fè efò nou pou n kapab trè trè trè pwofesyonèl gon sèten de Jonas moi je ne le connaissais pas men finalman m vin konnen n se a partir de video sila e pi pandan video a ap woule paske moi je croyais que c'etait quelqu'un ki li menm te euh fè parti de moun yo kidnape yo misyonè yo. Epi poutan kant je poste la video ben des gens me disent tout simplement ah Jonas bon sou RL prod bon mte vit retire video a paske lè w se moun kap chache profesyonèl nou poko profesyonèl non men nap chache profesyonèl enben lè se konsa fòk ou toujou aksepte depi w fon erè ebyen rekòmanse brèf se parti pou votre emission nou prale nan vil Kapayisyen kote. Jounen madi a, ebyen se fineray, m ta kapab di yon fineray nasyonal moun ki te boule nan kad eksplozyon kamyon sitèn nan Kap-Ayisyen an. Donk kamyon sa ki te pote gaz. Donk nan yon premye tan yo te anonse fineray yo se te dimanch 19. Ebyen Antèman sa yo se te pou madi yo vin ranvwaye yo pou mardi 21 desanm 2021 e aktivite yo kòmanse byen bonè o nivo de vil Okap vwasi lè premyè zimaj. Jan de katastwòf sa yo, jan de trajedi sa yo sispann pote lavi moun ale. Ankò yon fwa, mè senpati pou paran dè viktim e a vous tous qui êtes venus de partout pou patisipe a Sèt de selebrasyon, nou dizon yon gran mèsi e nou resteron ini dan lapriyè. Nou espere e nou kwè tout moun ki batize nan Jezi e ki chèche pran menm chemen avè l sou tè a genyen pou yo leve menm jan avè l. Se ak pasyans sa nap mande Bondye bay frè ak sè nou yo, nap mande Bondye poul bay Ivan Cesar lavi ki pap janm fini an, lavi papa a ak pitit la ak lespri sen an. Bondye mèsi pou lavi li te bay yo. Nou pral chante avèk koral la. Lè nou rive nan lwès, nou prale la nan Kanan. Genyen yon pwoblèm la ki te pase onivo de Kanan. Fò m di nou ke depi kèk tan bandi tabli kò yo nan zòn sila a pou fè e defè. Toujou genyen konfli onivo de Kanaran yo, Kanaran 50, Kanaran 90, toujou gen anpil kout zam. Men fò n di ke gen yon atak a men ame suivi d'une fusillade nan yon antrepriz komèsyal prive nan Kanaran. Nou deja denonbre 4 morts et plusieurs blessés. Pandan jounen an, te gen enfòmasyon ki ap sikile kòm kwa gen zam otomatik ki ap tire o nivo de Kanaran. Bandi ap tire ansanm avèk lapolis, se te sa. Men ekoute, gen anpil moun Nou kontakte pou n te kapab gen yon maksimòm enfòmasyon sou sa k ap pase nan Kanaran, paske te gen anpil zam ki t ap chante e menm bal otomatik. Ki sa ki pase? Nan yon premye tan te vin gen enfòmasyon k ap sikile kòmkwa, ebyen, ta genyen dezyèm chèf la nan zòn sila a, men on n'a pas précisé ki Kanaran, ki ta jwenn lanmò l. Oke! Ebyen, nou rete la n ap swiv enfòmasyon yo toujou, E men fò n di ke e plis kote bagay la te gaye a se te o nivo de zòn bò lopital. Eske nou konnen zòn bò lopital o nivo de Canard. Brèf, enfòmasyon yo kontinye ap tonbe o kont gout pandan tout jounen an. Lapolis antre nan zòn nan granmoun, lapolis pote boure, genyen bandi ki yo menm reponn. Ebyen dezyèm enfòmasyon ki vin sikile pandan jounen an fè kwè nèg ki mouri an e yo te di se te dezyèm chèf la ebyen se li menm ki premye chèf. Misye te responsab chantye k ap fèt bò Olenpik la. Misye t ap fè ale mennen vini ant bò lopital ak bò komisarya sou moto. Misye se yon nèg ki te alèz paske li konnen se li menm ki chèf Kanaran 2. Ebyen Pandan misye sou moto konsa, gen yon machin ki kwaze devan misye, yo vide bal sou li, yo touye l, se sa ki ta tonbe kòm enfòmasyon. Vin gen yon lòt enfòmasyon ankò. Sa ki pase nan Kanaran 3 a, se yon antrepriz prive ki tou pre legliz katolik lan Moun yo pa rive idantifye debake nan antrepriz sila a, plizyè moun blese pa bal, gen moun yo kouri avèk yo lopital, omwen gen 4 moun ki mouri. Donk, sa vle di sitiyasyon an vrèman konplike nan Kanaran. Sa vle di gen anpil bagay ki pase. Aparaman pandan lajoune dyè o nivo de Kanaran, gen nèg ki tonbe, genyen zam ki t ap chante nan zòn nan, epi dènye enfòmasyon an sè ke Ebyen, genyen de twa bandi la ki ta sanble antre nan yon antrepriz, ebyen nèg yo ouvè bal, gen moun ki blese, gen omwen 4 mò ototal o nivo de Canaan. Bagay yo rèd wi nan peyi Dayiti mezanmi. Bagay yo vrèman rèd. Bon brèf, mwen poste yon videyo maten an. Malerezman YouTube pa bay notifikasyon pou li paske fòn di ke YouTube li menm se lèl vle li bay notifikasyon. YouTube granmoun li fè sal vle. Bon nou paka fè manifestasyon paske YouTube pa Ayiti. Sil te Ayiti li tap jwenn de twa manifestasyon kanmenm. Men kòm li pa Ayiti nou paka fè manifestasyon. Se tann nou oblije tann petèt ke sèvè li a kapab gen pwoblèm ann atandan ke sa saranj an 2022. Men fò n di ke videyo sa a m espere ke li touche yon maksimòm de moun. Se sa k fè mwen pral reposte videyo sila nan emisyon sila pou m di nou ke demwazèl sa a ki rele Nephtalie ki gen 27 lane, li pèdi youn nan ovè li yo. Matris li anfle, l ap soufri anpil. Aprè Doktè Pierre ak kèk lòt doktè, se konsa enfòmasyon an vin jwenn nou, nan Ofatma, fin fè l abi nan yon tretman medikal. Pou lenstan, Nephtalie ap mande èd mezanmi pou li kapab ale lopital, pou li kapab pran swen paske ka li a nesesite yon swen an urjans. An nou gade videyo sa ankò epi n ap tounen pou n kapab boukle. Li pa ka entèprete l. Epi li remèt mwen l. Li remèt mwen l. Li di m li pa ka entèprete l. Li remèt mwen yo. Men yo. Men yo. Men pot dous. Men yo. Men yo. Men yo. Sa m pral fè avè yo. Doktè m ye? Eske se doktè m ye? Sa m pral fè avè yo? 45 mil goud mwen m gaspiye. Mande m mande. Depi 5 an m ap mande. Depi 5 an map mande pou m manje, pou m al lopital, pou m achte medikaman, m pa ka travay, menm pantalèt sou mwen m pa ka chita m lave, m pa ka fè anyen. Pafwa gen moun ki ban mwen, pafwa gen moun tou ki imilye m. 5 an imilyasyon, 5 an imilyasyon, jèn fi m ye, m ka travay, ak tout kouraj mwen sou mwen, Lè ex mwen wèl pa kapab depi 2018 l abandonem. L abandonem paske bon sa poul fè li gentan pran lòt fanm li gentan gon pitit. Li gentan pran lòt fanm li gentan gen pitit. Sil te ret avèm li pa tap fèl. E lajan l tap gaspiye. Men m konprann li. Pa gon paran kap gon pitit gason lage lanmò jèn fi tankoum. Poukisa wap depanse lajan ou pa konn poukisa? Eh, se nan sa m pe twouve m. Lè m pote skanè a bay mèt Mario Joseph, lè m di l m gen timè nan ovè, matris mwen anfle, medsen an lanse SOS, m di la fò m pran medya. Fò m jwenn yon solisyon. Li di m wi, pran medya paske se dosye. Men dosye jidisyè a k lan menl, se li l ka fè, men medikal pa nan menl. Li pa ka fè mwen medsen. Se pou sa m vin la. M bezwen konkou pèp la. Pase fò m opere. M pa gen pwoblèm m pèdi matris, m pèdi ovè, men fò m alèz. Fò m ka viv, fò m ka bay tèt mwen manje. Fò m ka bay tèt mwen manje. Paske m pa ka viv, m pa ka mache. San medikaman m pa ka fè anyen. Se pil medikaman m ap pran. Depi m pa ka manje, m pa ka dòmi nan nwit, bouch mwen pa gou, anyen pa bon nan bouch, vant mwen, tout sa m manje m bouke. Tout menm dlo m met nan vant mwen m bouke, m pa ka respire. E paske, bon, doktè Via la menm di w m gen des aderans epiployik ou estestinal. Des aderans epiployik ou estestinal. Sa vle di e pa sèl matris mwen ki gen pwoblèm. E pa sèl ovè m ki gen pwoblèm. Sa vle di, medsen an, Bon mwen menm pou janm santi anndanm m gen presyon tout sak anndanm mare m gen presyon tout sak anndanm mare anba vant mwen kòmanse anfle wi map montre nou anba vant mwen kòmanse ap anfle ap anfle meni meni ap anfle m paka sipòte l meni anba vant mwen kòmanse ap anfle m paka mache fòm pran naproxen fòm pran suprabe pou m mache. Sot bon m pran suprabe m paka mache paske depi 5 ans map pran medikaman ògàn mwen gentan abitye avèl twòp li abitye avèl twòp m paka sipòtel m paka sipòtel kisa m pral fè an map ret la jiskaske tumeur a touyem poukisa poukisa map gen fyèv m paka sipòte ankò m kontakte yon lòt moun ankò li dim lap fèm pale avèk Agabus. Lè ke l pran kontak avèk Agabis, Agabis ban m randevou Dèlma 95, nan Konam, pou m al jwenn li. Lè m al jwenn Agabis, Agabis di, se pa doktè a non k ap pale avè w la la kounye a, se pè de fami an. Neftali esplike m sa k pase, m esplike l. Li di, o, erè a pa ka defèt Neftali, men fò nou jwenn reparasyon. Nou pral fè reparasyon an, ou prale lopital Bènamez, ou pral opere. M di kiyès ki pral opere m nan? Oh, oh Fatma, nou pral mennen w Bènamez pou yo ka al opere w. M di kiyès ki pral opere m nan? M di an nou fin kòche m la pou m tounen pote tèt mwen ban nou ankò? Oh non, e se se sa pou nou fè, lè nou fin opere w, w ap vin nòmal, epi tou pou m ban w djòb oh Fatma. M di ok, lè w fin ban m yon djòb oh Fatma, epi Doktè Pyè kontinye ap kòche moun oh Fatma. Kontinye ap domaje pitit fi moun. M di se sa. M di sa vle di. Sa se dezi. Se sa w vle antanke viktim. Men mwen menm antanke viktim m poko di w sa m vle. Ou menm ou vle ke ou viktim o Fatma, ou vle pou yo repare w nan Bènameus, apre sa pou yo ba w yon djòb o Fatma. Ebyen mwen menm m pral di w sa m vle. Mwen menm m vle pou o Fatma repare erè l fè a, epi pou l dedomaje m. Paske. Ki gason k pral ranmase m san matris san ovè? Ki gason k pral pran m? Ak kiyès m pral viv? Ki vi m pral gen? Ki vi m pral gen? M pa t vle pran rezo sosyo poutèt sa. Paske m te vle gason k ap anfas mwen an se mwen k pou di l sa. Se pa sou rezo a pou l wè sa. Lè m wè m pa kapab, m ale Kiskeya. L pa di m anyen, m ale Kiskeya. Kiskeya filme m, li fè entèvyou avè m. Li di m ale nan Karayib ankò. Retounen al jwenn Guerrier ankò. Kounye a lè m ale, kounye a la menm Guerrier di ebyen fwa sa m ap ba w pale. Paske Agabus pa fè dwa l. Lè m pale nan Kalanle m mal pale nan Karayib, apèn m ap pale Bob se kanpe m. Bob se kanpe m. Bob se di m pran avoka. Madam pran avoka. Ki avoka m bal pran? Lè m wè m vire m ale, depi lè m vire a, telefòn m ap sone paske m te kite telefòn mwen nan Karayib. Y ap rele m, y ap menase m. Moun ap rele m nan telefòn, y ap menase m. Tout moun, anpil moun ap rele m, oo, ou sesi ou sela. M di m yon pakèt pawòl, yo voye sms ban mwen. Moun yo rele m tou, m anrejistre yo. Paske m pa konn moun yo, y ap menase m. O, m ap fè moun pou Ofatma, m ap fè moun pou Doktè Pyè, m ap sesi, m ap sela. Lè m wè m pa ka sipòte, m pran telefòn mwen m fè yon live. Men, m pa konn, m pa t konn kijan pou m fè live la. M fè live la, se moun ki zanmi m sèlman sou Facebook ki ka wè l. Gen moun ki zanmi m ki di m, ale nan BAI, al jwenn Mèt Mario Joseph. Ale nan OPC. Lè m ale jwenn Mèt Mario Joseph, Mèt Mario Joseph pran ka an chaj. Li di l pran dosye a pou mwen. Pran dosye a pou mwen. Li pran li, li fè m siyen, fè papye, tout bagay. Men m toujou ap soufri. M toujou pa ka sipòte. Lè m wè m pa kapab, mèt Maryo pa janm di m anyen, l pa janm fè anyen, anyen k serye, m pa ka sipòte. Mèt Maryo di m pa ka regle pwoblèm medikal la pou ou. Se pwoblèm jidisyè lan, se li k pou mwen. Medikal la pa pou mwen. M di men kòman m pral fè pou m opere? Doktè vye a la banm plizyè papye medikal. Li di m fòk mwen opere rapid. Mwen pase ale mwen pa ka sipòte. M ale Mibalè. Lè m rive Mibalè, paske mwen m pa ka twalèt, m ap fè semèn m pa ka wate, vant mwen ap fè m mal. Lè m rive Mibalè, Mibalè di m se pa sèl matris ou a ouvè ou sèlman k kole non demwazèl, paske men kounye a ou pa ka wate. M di sa l ye? M tounen Radiolab apre 3 semèn. Yo di m skanè ap koute m 45 mil goud. Apre 3 semèn, m tounen lakay mwen. Apre yon semèn, m tounen m al fè skanè a. Lè m al fè skanè a, m pote li nan Mibalè. Lè m pote l Mibalè, doktè a di, demwazèl, m pa ka entèprete skanè a non, paske se sèl medsen k fè l la k ka entèprete l. Ni pou kisa w fèm sa? 45 mil goud mwen, m pa menm genyen mande m mande. Kounya pou w di m ou pa ka entèprete l. Ou te konnen ou pa t ka entèprete l. Pou kisa w voye m al fèt? Pou kisa m gaspiye tout kòb sa? Li di w, m pa ka fè anyen pou w non. M pa ka fè anyen pou ou, paske m pap ka entèprete skanè a. M byen vre. M di men kisa m dwe fè menm? M pral moutre nou skanè a. M di kisa m dwe fè menm pou m jwenn yon solisyon? Li di oh m pa konnen non. M pa konnen, sèl sa wap fè, ou prale lopital jeneral, paske lè ou te fè byopsi, m te fè byopsi, Ou pral dèyè rezilta. M di mal dèyè l deja yo pa ban mwen non. Mal dèyè l deja yo pa ban mwen non. M pa pral ankò. Yo di ou pa pral ankò m di non. M pa pral ankò. M bezwen konkou pèp la. M bezwen konkou ayisyen. M bezwen konkou atis yo. Atis yo sitou. Pa tande lè m fin mouri pou n al depoze jèb flè. Y pa pi di m o mèd. Se kounya m poko mouri. M poko mouri m la la m bezwen konkou nou m bezwen konkou jounalis yo dèyè mikro moun ki di yo se jounalis yo m bezwen konkou nou se p moman silans nan radyo lèm fin mouri a pap itil m anyen se kounya m bezwen nou se kounya m bezwen sa nap fè pou mwen pou n fèl pou mwen pase m pa kapab m pa ka ret nan peyi a m dwe opere m bezwen èd nou m bezwen pou Ofatma di yon mo avè nou. M bezwen w Fatma di yon mo avèm men pou w Fatma di yon mo avèm m pa kapab pou kont mwen m bezwen pèp ayisyen paske l te toujou konsa pòtan bwa pa goumen a pòtan fè m bezwen èd medikal pou m ale opere paske si yo dekole ògàn yo m fè chimyo terapi petèt m te ka bon men an ayiti non m pa dakò Fatma manyen m ankò m pa dakò moun n isit manyen m ankò m dwe al opere doktè pyè Doktè pyè Doktè pyè depi 2019 m pa bat poum kontre avèl Paske sim kontre avèl m pap ka m pap ka kenbe poum pa met men nan kòlèt li Doktè pyè t dwe al nan prizon poul bouke poul bouke kòche pitit moun m paka gen 27 ans sou tèt mwen pou pranm pou fini avèm konsa m pa ta ale pou rache ovèl mwen Doktè pyè non Doktè pyè se sa mwen wè nan preskripsyon l yo. Preskripsyon l yo se sa m wè. Doktè Pyè, men m pa konn tout non l. M dwe opere. M bezwen konkou nou. M bezwen konkou pèp la pou m al opere. M bezwen lajan pou m al opere. M pa gen kòb pou m al opere. M pa gen yon goud. M gen senkan m pa konn sa k rele nwè. Senkan! 26 oktòb 2016, 26 oktòb 2021. Senkan depi m ap soufri m pa konn sa k rele nwèl. Hein? Zero zero senkant de dis trèz onz zero zero senkant de dis se pandan m gen ide vin nan medya pou m jwenn solisyon m ouvè kont sa yo m mande m pat menm gen lajan m mande m mande yon moun li ban m ti kòb la mezanmi m bezwen medikaman m pa achte m di fò m ouvri kont lan pou yon moun ka jwenn yon fason pou yo depoze yon ti bagay pou mwen kont mwen kach mwen elaji. 36 37 87 37 M pa ka tann SOS la Konbyen kob ou bezwen la pou al opere ou? Sa m pa konnen M pa konn konbyen kob M pa konn konbyen kob pou m al opere M ta al anbasad Kiba m ta al depoze pou m ta al depoze bilan medikal mwen ke Doktè Viala te ban mwen Yo mande m 200 dola ameriken pou m depoze pou yo ka vin banm pri a Kote m pral jwenn kob sa? 200 dola ameriken pou depoze yon bilan medikal. Mwen tounen m bagay lajan. Mezye koko nou mezanmi m pa kapab anko. Pote m sekou. Ki sa w konte fè? Eske w panse se sèl ou menm ki viktim anba men Doktè Pyè? Gen anpil lòt ki viktim. Gen anpil moun ki viktim pa nan men Doktè Pyè sèlman. nan tout lopital an Ayiti e ki pè pale e ki gen kòb yo k al repare erè yo nan lòt peyi men mwen menm kote m jwenn lajan gen moun ki viktim ki pè pale gen anpil jèn ki viktim menm jan avè m men mwen menm la a nan SOS mwen an nan scanner a medsen an mete l